Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou espere ke chak grenn moun kap tande chanèl sila a ebyen sa kay mache pou yo menm si nou konnen ke nan peyi dayiti bagay la vrèman vrèman difisil. Se parti pou sèt emisyon e pa kisa m ta kòmanse la map kòmanse avèk yon ti bout rap. Ba wi e sitwayen sa li menm ki pale lor nan ti rap sila. Yeah Tanperaman Newson pa fè moun Ou ka pa nan gang men ou pa pè moun Soso Izo ze pekenyou dan fwari yo vòlè depi yo timoun M pa vin bere pèsòn dayè tout moun konnen bokit bè a fini Ke krache m tounen lasinil pete fyèl m ri an plaj m antre nan gang se pou lavi m tou fini Boujwa bo kob li baw zam pou fè krim lèl fin itilizew fò touye pwòp frèw pwòp sèw apresa poul voye fizew jete w sou pil fatra chen kap fè antèmanw ou gen pou konnen w pa menm yon sòlda lèw panse w te chèf baz lè se pèp ki foure men pranw dim konbyen fwa nou kidnap yon milat grapyay depi nou fin fimen krak nou hay nou pat gon fanmi ki te leve nou kote edikasyon an dim ki respè nou bay men sendomeng atake nou bann ti vòlè sal nou poko prè pou gè vre se nou ki koz andan geto a la kounya menm inosan yo sible. Nou jwenn boujwa politisyen grapyay sipòte nou, fè n panse grenn nou plen men nou. Mesye poze tande! Vous savez pourquoi j'ai décidé de commencer avec ça c'est parce que nan sa sitwayen sa ap di a li genyen yon mesaj ki kapab vibre chak grenn moun parce que si nèg yo se sa yo tap fè jan l di a ebyen nou ta prale byen men ekoute kòm se bad boy Mesye sa yo, yo menm yo deside se konsa pou yo lage l ebyen m ta kapab di y ap kontribye nan mete Ayiti nan sitiyasyon difisil la. Alò nou trè kontan avèk ou pou emisyon sila. Fòk nou di ke gen yon videyo ki parèt trè viral sou lè rezo sosyo, videyo kote ke lapolis li menm. Li rantre a bè wi nan kèk baz Vitelòm. Ekoute, lapolis nasyonal anonse li envesti plizyè baz nèg Vitelòm yo kontwole. Men, le gang de Vitelòm sa sapèl kraze baryè. Bè wi, se sa k fè ou wè nèg yo te kraze komisarya paske pa gen baryè gang sa li menm li pa kraze. Men, lapolis li menm li fè pote bri sa se onivo Dòrsèl, Epènye. Nan kad operasyon sila, lapolis fè konnen li sezi plizyè veyikil ki pote ensiy. Pnh sa vle di nèg yo gen machin la polis nan men yo ke gang sa a tap itilize pou fè zak kidnaping gen yon drone ki itilize jeneralman pou kapab swiv mouvman la polis nan zòn yo ebyen li detwi daprè pnh ki fè konnen fòs lòd yo kontinye pwogrese nan fyèv gang sila ki ap itilize barikad ak pyèj yon mannyè pou kapab mete an peril lavi polisye yo e daprè pnh la. Kolaborasyon popilasyon an li nesesè pou kapab eradike gang kraze baryè a, sèten nan gang sa yo ki refijye nan wotè e espere yo kapab pran avantaj sou lapolis ki angaje nan kad operasyon sila. Ben wi, ben wi, men ekoute, ee, nou p ap fin kwè nan sa tou senpleman paske li evidan pou ke, tande byen sa m pral di a la, li evidan pou ke lapolis envesti Dòrsèl. Li evidan pou ke la polis envesti Pernye. Li evidan pou ke la polis li envesti Gwojan, Bwa Lendi, Doko, Metivye, Jiraudo, tout kote sa yo nèt. Epi kounye a la, tande byen wi, lè la polis fin envesti yo, la polis ta kapab devlope sa n ta kapab rele yon rapò de bon vwazinaj paske kant gang nan li envesti yon zòn, Li pran popilasyon an pou enmi l. Lapolis pa kapab fè parèy paske lapolis li la pou pwoteje e sèvi an. Lè lapolis anvayi yon zòn, si ou menm ki sitwayen k ap mache, ki konnen ke ou pa nan anyen, ebyen ou kapab pase anba bouch lapolis alèz. Menm lè lapolis la ta rale zam ni pou l pwente sou ou, w ap konnen ke se presyon paske l p ap ka fè w anyen. Èske nou pa sonje nan epòk Minustah te vini? Nan epòk Merince te la? Depi yon nèg ou pa gen zam sou ou, ou gen dwa ap pase ou di blan good morning, how are you, everything is ok guy? L ap reponn ou. Mwen m konn ap pase yon seri de kote e lè m gade m wè blan an te gentan anba pay la wi. Blan an poste wi e lè l kote a kòmsi depi ou pa yon move grenn li just di w ale. Mwen menm se konsa m ta renmen lapolis fè l paske lè. Zòn yo anvayi pa yon gwoup de gang epi gang sa yo fè anpil ekzaksyon nan zòn sa yo epi lè lapolis vini. ebyen la polis ap fè parèy donk di tèt ou ke se pa bon paske moun sa yo ebyen bagay la pa bon pou yo bon brèf eee nou pral pèmèt ou gade yon ti video la kote la polis tap deplwaye paske la polis li menm li fè ti pwopagann li rèd rèd Pandan nèg yo ap frape ebyen si lapolis fon ti kout pat tou ebyen lapolis li fè ti pwopagann li an nou swiv. Ahh sou kontrol li. Ah ben se un grand artiste ki a pwodwi bokou d'album. La polis nasyonal anonse li arete maten samdi 11 fevriye 2023 yon sèten de Alexandre Ataza nan kad yon operasyon anti kidnapping ki mennen sou wout Delma a nan otè Delma 32. Daprè la polis. nome Alexandre Atazar, yo tap chache li depi plizyè mwa e se dcpj ki tap chache li pou enplikasyon prezime li nan plis pase yon douzèn ka anlèvman ki fèt nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Nan kad entèpelasyon li, mesye sa te gen nan men li yon paspò ayisyen nan non Alexandre Atazar, nimewo R 11 44 88 20. et puis on badge BSAP immatriculé AB011166. Euh, après arrestation Alexandre Atazar, M. salina garde garde vue en attendant suite euh, judiciaire nous contre libération contre rançon directeur général cnr e Direkteur General, Centre National des Equipements, Kenton Louis libere, veritable teyat e nan apremidi samdi 11 fevriye 2023, 8 jou apre yo fin anlve li nan Meyotte nan komin Petyonvil, ofisyèl sila jwenn libète li an echanj de ranson daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, menm si montan li menm pèsòn pa konnen li men fòk nou di ke yo rive relache li. E anplwaye CNE yo menm tou te fè manifestasyon pou te kapab mande liberasyon direktè Kenton Louis. E anplwaye sa yo te di ke Kenton pa yon moun ki nan kole dèyè avèk bandi. Se evidan pou nou kapab gade yon ti pati nan manifestasyon sila ki te fèt pou mande liberasyon Bon la ankò konyen te gen nou te gen anpil pè lakay nou lèl di li menm sil pa kanpe lap mouri bon depi la nou depi imajine w 4 jou nou pa nou pa tande nou pa gen pyès nouvèl de direktè nou map bezwen di w konnen kòman nou ye e son direktè ki kòmsi alekout de tout anplwaye l ki toujou prè pou l tande e doleyans nou se yon bon kolaboratè l toujou prè pou l tande nou tout depi avan yè sa nou pa nou pa anfòm nou pa byen nou pa byen nou pa anfòm. Kè nou di nou kolabore avè nou nan tout travay nap fè nou pa byen depi menm kote nou tande nouvèl la nou pa byen wap gade la nou wè plizyè moun la e bay sa nou paka sòti menm machin yo nou gare machin yo la fò nou jwenn liberasyon nap mande liberasyon Kenton ui epi pandan wap gade la tou sa wap wè son moun ki kòmsi ki toujou atè a li pa gon kan li travay tout kote tout depi ou parèt wap wè nou pi gon pwogram ki se CNE lakay ou wap wè tout kote pa gon kote nou pral di la son zòn de risk ke nou menm nou paka patisipe li toujou prè. Toujou patisipe avè nan tout kote nan lari a men lè n tande nouvèl sa bon li etonan paske n pa ta janm panse se li te ka nan men ravisè nou mande nou pa mande kòmsi nou koube nou byen ba devan ravisè yo nou pa la kòmsi nou pral nou vin enpoze nou men n di tanpri fè nou gras paske nou menm anplwaye CNE nou pa kapab nou pa santi se souf nou k ap koupe jodi a fè 4 jou nou pa gen nouvèl direktè jeneral nou fè nou gras se yon moun k ap travay pou popilasyon toujou prè pou l ede tout moun. Kèlkeswa moun ki vin kote l, li la pou l tande nou. Tanpri fè nou gras. Nou pa enpoze nou devan nou. Nou konprann bagay yo. Men tanpri lage Direktè Jeneral la pou l jwenn fanmi l, zanmi l, anplwaye l yo ki kwè nan li pou l kontinye fè travay li. Ok, pa rapò avèk vòys k ap sikile a, nou te kapab remake Direktè a an difikilte. Ou pa enkyè pou ke mesye yo va egzekite l? Bon, nou plis enkyè. Imajine w n ap tande yon vòys nòt konsa. Lè se Direktè nou k ap pale ki di l an difikilte. M pa bezwen di w kòman nou santi nou nou menm. e lè sa tou lapolis te kontinye ap fè operasyon, nou pa konnen ki sa k gen paske nou pa janm tande l aprè. Nou pa pran nouvèl li ditou, nou pa konn sa k gen. Èske ou aprann ke ravisè yo deja pale avèk fanmi an? Si wi, ki kantite kòb? Bon, nou pa vrèman konn montan an, men pou n ta di ravisè pale, nou pa, yo pa janm fè tande vwa li. Non, yo, yo, jiska prezan yo poko janm tande vwa li. Yo pa ka tande vwa l, pou l ta pale pou n kwè se li, se ravisè k ap pale, fòk nou ta tande vwa direktè nou k ap, pou n tande vwa a. Jodi a fè 4 jou li nan men ravisè yo, nou. bloke lari nou avèk materyèl CNE yo, èske nou pa atann avèk afè lòt mouvman pou kapab mande liberasyon? Depi se mouvman ki apwopriye avèk nou menm pou liberasyon, pou direktè nou an jwenn liberasyon, nou pre a tou pou nou fè l. Paske direktè nou an son papa l ye pou nou. Son papa l ye pou nou e son papa pou tout nasyon, pou tout ti machann ki nan lari yo, k ap travay. Paske ou ka imajine w, SMJS prèske mouri. Si CNE pa t la jounen jodi a la, tout moun Pòtoprens t ap mache sou fatra. Donk, wi Majino, yo kidnape direktè nou an, e kòm si yo te kidnape tout pèp ayisyen an. Sa w ap byen gade, sa w ap byen gade Lasalin la, Lasalin pa bon ditou, men nou pa ka travay san direktè jeneral nou an. E fòk nou di tou nou menm, nou pa vin fè vyolans, nou pa mande vyolans, nou koube n devan ravisè yo. Tanpri libere l. E pa vyolans n ap fè non, men nou vle liberasyon l prese prese pou l kontinye fè travay l ap fè pou popilasyon an. Parapò avèk kidnaping sa, ou panse pral gen enpak sou. fonksyonman lari a sitou avèk fatra yo. Bon, m pa bezwen di w, ap gen enpak pou lari kanpe. Ou gen tan wè la. Ou ka valè materyèl, gad valè materyèl ki kanpe la. Ou ka gade ki bò ki valè materyèl, bò ki kanpe. E tout moun sa w ap gad la se de teknisyen ke yo ye. Se operatè, se chofè, se mekanisyen, konn sa m di w. E anndan CNS, mwen mwen mwen CNS se yon lekòl ke li ye. E tout moun sa w ap gade la se de anplwayè CNS, se chofè. Se Ki fòme anndan CNE. Ki fòme anndan CNE. Nou menm men se menm kisa bon mwen n ap voye yon mesaj klè bay mesye yo. Pou nèg ki pa konn pase Clinton Louis, Clinton Louis se la Matisan Fontamara. Li konn leve nan mas al leve bòs Mabèl. Eske a li a tè a? DG Clinton Louis se yon militan ke li ye. Se yon nèg ki konn ap soti Fontamara a pye pou al nan reyinyon politik. Petyonvil a pye tounen a pye san manje. Mwen menm, mwen menm se kòlèg politik mwen ke li ye. E mesye. M pran angajman m pou m di sa, menm jan ke mwen menm se Lexte Soler, natif natal, se la m fèt, se la m grandi, e m te chwazi yon nèg tou ki soti menm kote avè m nan menm katye an, bon, ansanm avèk mwen pou m evolye ansanm avèk li. Tanpri mesye, silvouplè, m voye mesaj sa ba nou trè klè, e, fè nou gras la, silvouplè mesye, Kinton son malere ke l ye. Mesye m pral voye yon mesaj ba nou pou nou ka konprann trè klè. Mwen mwen pran angajman mwen di l, Eske nou konnen tout tan Kinton se tou dèdye manla Kinton al lakay se kay manman li tap viv avèk manman li tap viv kay manman bon li te ye avèk madanm li pitit li sa vle di m oblije di bagay la jan ke l ye a jan ke l ye a pou nou kab konprann. Rete la nap tounen toutalè pou kapab pale sou evantyèl anvwa yon misyon nan peyi dayiti pwiske anpil moun nan kominote entènasyonal la estime se ta evidan pou ke kapab gen yon fòs entènasyonal ki rantre